Bonjour bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon nou pote ba ou nan kad emisyon sila genyen yon towo ki tonbe di kote de kap ayisyen son non se boy nan dènye moman sa yo mezanmi nou tande anpil non bandi a ben wi anpil non ti bandi pwèl pete ki tonbe lè se pa blezwann se lòt kounya ou tande boy ebyen yo touye misye nan kap ayisyen. Lapolis nan vil Kapayisyen mete fen ak jou sila a ki rele Boy ensi koni nan aprè midi dimanch 26 fevriye 2023. Se sa lapolis di. Se pa mwa ki e di sa antouka. Mesye sa a prezante kòm yon chèf de gang ki opere nan Site di Pèp nan zòn ki tou pre vil Kapayisyen. Li te gen nan men li yon revolvè kalibre 38. lè lapolis te kwaze l sou wout li. E nan kad menm operasyon sila, 6 lòt prezime bandi jwenn arestasyon yo e genyen 16 jwen yon pwodui asimile ak mariwana ki sezi. Daprè lapolis, mesye sa ki rele Boy ta fè pati yon gang ki ap chache terorize popilasyon an nan banlye Cité du Peuple ak Cité Chauvel. Gwoup gang sila, anpil moun konnen mesye sa yo poutèt yo enplike nan plizyè ka asasinay pa bal, kanbriyolay ak ransonnman nan vil Kap-Ayisyen. Antouka bòy, si se yon bon bandi vrèman, ebyen yo fè bòy ak bòy. Konpwone byen. Mawozo pèdi lavil, yon fizi konfiske par la polis. Ekoute byen, yon prezime bandi ki fè pati gang 400 Mawozo mouri nan echanj de tir avèk la polis. Sa se pase le dimanch 26 fevriye 2023 nan Kwadèboukè. Daprè sa la polis fè konnen, yon patwouy blende Inite Departemantal Mentyen de Lòdre, udmo, ki tap siyonnen nan zòn la tranblè. epi Duval Roche kwaze sou wout yo yon veyikil sispèk, kote te genyen abò li plizyè endividi ame. Lè nèg sa yo kwaze ak polisye yo, ebyen 2 mesye sa yo fè few ki oblije lapolis riposte pou kapab defann tèt li. Bilan, yon prezime bandi jwenn lanmò li, lòt la touche pa bal o nivo abdomèn epi gen yon fizi kalibre 12 ki konfiske pa bò kote lapolis. M te pwomèt nou e m ap ba nou yon ti zen ki pase o nivo de Site Solèn. Site Solèy, gen yon bagay ki pase nan plenn lan la a. Bagay sa a, ebyen li ka lakòz genyen divizyon oubyen sa ka lakòz tou anpil pale anpil. Fò n di ke nou te samdi 26 fevriye, non, samdi se te 25, nou te samdi 25 fevriye 2023. Genyen 2 bandi nan je 9 ki tonbe nan zòn Kazo. Nèg sa yo te al detounen yon kamyon pou Lakouwòn. Men nan vandredi fòk nou di ke Tayson, mesye Tayson yo, te pran yon kamyon sejoune. Kafou Douya. Ebyen, jounen samdi a, bandi je nèf yo te al pran kamyon Lakouwòn lan e lapolis mete bagay nan men nèg yo. Nan senkè aprèmidi konsa, nèg yo te atè a, y ap benyen nan san yo. Fòk nou di w ke, ebyen, nèg yo te konn vin detounen kamyon nan blòk baryè fè nan wout Kafou Vensan an. Ebyen, twòp moun pale nan dosye sa a, misye ki ap jere zòn lan, bagay la rive nan zòrèy yo. Yo di, tout alye yo pa pran machin nan blòk sa a. Lè w di blòk lan, tankou nan wout Kafou Vensan pou rive Duvivye, ebyen mesye yo ki konn detounen kamyon yo se mesye pyès 6 yo. Sa vle di anpil nèg sòti nan blòk sa a pou kapab vin fè egzaksyon. Obama, chèf pyè 6, gen ti Ronald epi Nazer, tout nèg sa yo se andedan pyè 6 ki lage sòlda al chache kamyon pou pote nan baz. Ebyen se konsa, fò n di ke nèg sa yo menm yo pèdi lavi yo samdi ki sot pase. Anpil nèg tè nwa bougonnen pou kamyon bwason sejounen a mesye yo pran. Daprè kontak ki fèt, kamyon an gentan vire rue Tirmas. Bon, se konsa nèg yo ap frape, pandan nèg yo ap frape la, epi lapolis ap veye yo tou. Dènyeman la a, nou sonje sa k te pase, genyen nèg yo ki t al fè yon kou, plizyè sòlda Tayson, epi te gen yon bakòp lapolis ki te nan yon machin prive. Epi pandan nèg yo al dède tounen kamyon an, lapolis mete chif nan men yo. Men nèg yo te tounen an bèt pou te kapab al riposte. Erezman, lapolis te gentan deplase e kamyon nèg yo t ap pran an tou, bon nèg yo pa t gen chans pran l. Se pou m di nou ke nèg yo toujou ap frape. Lè w pa tande yon gwoup, li ap frape anba anba. Sa vle di la fòs di gwoup je nèf an fanmi e alye se o nivo de plèn nan. Se la nèg yo ap frape. Ou konprann nèg yo ap fè ti ekzaksyon yo la rèd rèd e lapolis li menm tou nan zòn li ka veye yo, lapolis ap veye. Eske nou konprann? Dènyeman la fò m di nou ke genyen yon sitwayen yon chèf de gang Yo rele li ti Gabriel. Misye se nan Brooklyn. Li fon dènye pote boure. Men m fini pa konprann ki sa ki genyen dèyè pote boure Gabriel yo. Pase ke pa bliye, nan zòn Gabriel ye a, m ta kapab di l preske kouwonnen ak mesye G9 yo. Sa vle di si nèg yo la leve yon bon maten yo fè yon atak planifye, kapab gen pwoblèm pou Gabriel. Donk le fèt ke li santi ka gon bagay konsa ki vini, li toujou vle atake avan, eske se yon mannyè pou kapab simen la twoublay? Ou konprann? Eske se yon bon strateji pou li? Paske lè w atake avan, sa kapab pèmèt ke ekip advès lan li repliye. Men ekoute! A chak fwa nèg yo repliye tou, nèg yo mete chif nan men Gabriel. Paske dènyeman la, nèg yo te al tante mete yon var. nan blòk chòp la bò san fwontyè epi sa w tande a la a nèg je nèf yo parèt la an granmoun yo mete bwa kale nan men anpil nèg pou Gabriel m gen enpresyon ke te gen prèske anviwon 6 a 9 sòlda ki yo menm pèdi lavi yo sa vle di ki sa sa vle di ke nan sa n ap viv la la konprann byen wi sa m vle di nou an gen yon gwoup ki rele je nèf gen yon lòt ki rele je pèp Tout nèg ap fè egzaksyon nan plenn nan. Un peu partout. Kounye a la a, èske li fasil pou pwoblèm sa a rezoud? Wi avèk je nèf. Wi tou avèk je pèp. Poukisa m di wi avèk je pèp? Paske. Si gouvènman antre nan yon lojik negosyasyon, l ap negosye avèk tou de kan yo. Men ekoute, vin gen yon ti difikilte paske o nivo de Site Solèy, se kòm si m ta kapab di nèg yo ap batay pou ke pa janm gen lapè ki enstale nan Site a. E kèl è le pwoblèm? Paske fò m di sa jan l ye a, dènyeman la a, gen yon sòlda Matyas k ap pale avèk yon moun. Epi li di moun nan li menm li fatige ak bagay sa. Fò nèg yo fè lapè. E li plenyen pou ki moun pou Iska. Paske Iska pa p antre nan lojik la. Men fòk li plenyen tou pou Gabriel. Paske Gabriel li menm tou pa anvi kesyon lapè a. Kounye a le fèt ke genyen 2 nèg sa yo la nan site a la. A chak fwa genyen yon pwopozisyon de pè. Ki mete sou tab la. Genyen youn nan yo ki pa dakò. E fòk nou di ke tanzantan yo konn gen ti lapè men lapè a dejwe. Fò m di nou ke pou anpil moun k ap mande m pou Dadi, Dadi tounen an fòs. Li la, veye l. E nan plizyè atak ki fèt yo fè m kwè se misye ki kowòdone atak sa yo. Konprann byen sa map di nou an wi. Anpil atak ki fèt, on m'a fait croire ke se Dady ki kwòdone atak sila yo. Dady a se yon gwo sòlda, nou sonje misye pran bal nan pye, nan pyè 6. Se sa l tap goumen a nèg Ti Watson yo. Depi lè misye fin pran bal la la, ou pa janm tande pale de Dady ankò. M ta kapab di, Dady genlè te tou desann an dezyèm divizyon. Men pou lenstan, sanble misye remonte nan premyè divizyon. Gon aksyon ki pase anba a nan plenn nan, men m ap tounen enpe plita pou m kapab bay nou detay sou aksyon sa a, paske gen yon solda nèg yo ki tonbe, epi euh, pawòl la pale, e nou ta byen renmen konnen ki sa k lakòz, e n ap gen detay.